Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Pa bliye ou sou chanèl ou renmen anpil lan ki se RL prod ki ap travay 24 heure sur 24, 7 jou sur 7. N ap bay yon gwo bigòp ak tout moun ki nan dyaspora, sila yo k ap travay pou kapab okipe fanmi yo pa bò isit, sila yo ki toujou voye kichòy pou fanmi yo pa bò isit, tchenbe rèd pa moli, n ap fight. Paske dan lavi, il faut se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Jusqu'au knockout ba alezi c'est parti pour votre emission Gen anpil ti dosye wi la humm tèt chaje gen dosye ki pral fè ri gen dosye ki pral bay kè kase ben antouka prepare vous et ça va commencer nap kòmanse nan kanaran nan kanaran m gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen la aparamant se yon enfòmasyon mankant. Poukisa m di se yon enfòmasyon mankant? Se vre yo di ke se yon bandi ki tonbe. Sitwayen sa ki li menm atè a, nou konnen se difisil de poste la foto, misye rele Ti Bòs, twazyèm chèf gang Kanaran 5. Tande byen, èske n konnen chak grenn Kanaran yo gen chèf yo? Tèt chaje! E gen anpil Kanaran wi! Daprè sa m wè la, gen anpil Kanaran. Pou kwè l ye la a? Eben, kòm on a l'habitude de dire, misye ap bwè chanpay. Tèt chaje! Bon, antouka, misye pap ka bwè chanpay, ok! Misye ale nan yon lòt mond. Misye pati pou loryan etènèl donk i va pli revenir donk ti bòs tonbe la e fòk nou di ke ti bòs gen yon zam bò kote l la eske se yon 12 wi sa sanble avèk yon 12 e gon bout manch ki bò kote l tou aparaman misye te sanble nan echanj de feu e sa w tande a la ti bòs tonbe eske se lapolis ki touye ti bòs eske se 2 gwoup rivo la n ap chache enfòmasyon pou kapab pote ba ou men sof ke nou konnen Gen yon grenn ki tonbe. Gen anpil moun k ap di, A, gon move grenn ki pati toujou. Gen anpil lòt moun, petèt sa kapab fè yo mal, paske se te yon kòlèg. Genyen se te fanmi. Men ekoute, la Repiblik gen anpil pwoblèm. Fòk pwoblèm sa li eseye rezoud. Men ekoute, la polis ap make pwen. Men le pwoblèm, pandan la polis ap make pwen an, fòk nou atake pwoblèm sa nan rasin li. Brèf! Hum! Genyen yon dram ki pase nan Lewogàn. Videyo a kòmanse viral. Men imedyatman ou fin tande emisyon sa a, videyo sa a pral viral nèt sou rezo sosyo yo, patikilyèman Whatsapp, paske nou menm nou pral fè l mache. Tande byen, Mwen wè yon videyo, e ban m gade telefòn mwen pou m ka gade videyo a pou m li l pou nou paske nou konnen mwen renmen li. Video yo anpil ba wi. M pral gade pou nou atan un pti moman quelqu'un m'a envoyé la video e pi bon m wè video a m wè gen 2 moun ki kouche sou kabann tou tou nu men 2 moun sa yo nan yon video de 30 segond ebyen moun sa yo yo fè vrèl pou peyi san chapo tou tou nu. Tèt chaje mezanmi. Hum! Adje! Nèg la kouche sou do, fi a li menm li kouche sou vant. Pwoblèm, sè ke, e, atravè videyo a yo fè konnen yo pa wè san. Men se kòm si m, jan m ap gade a la a, mwen wè yon tras de san anba pye nèg la. Eske se yon tras de san vrèman? Bon, antouka, m pa fin si. Men, de tout manyè, gen anpil enfòmasyon k ap sikile. Nan yon premye tan gen moun ki fè konnen se te 4 moun ki antre nan otèl sa a. 4 moun sa yo ta pral fè yon krèy. Selon enfòmasyon yo wi. Men vin gen yon lòt enfòmasyon k ap siarkile fè kwè ke se ta 6. Nan 2 vèsyon yo, donk si w pran gwoup 4 la, ebyen gen 2 ki sòti. Si w pran gwoup 6 la, se ta 4 ki sòti. Men kant moun ki nan otèl la, responsab otèl la, poze kestyon pou dir ke selon enfòmasyon yo ki rive jwenn mwen wi, paske moi j'etais pas là. Ok! Apa nou sòti nou pa wè lòt 2 moun yo? Ebyen lè yo tounen yo vin nan otèl la, se sa yo jwenn. Bon, nan videyo a mezanmi nèg la toutouni epi fi a li menm li kouche sou vant, se kòmsi se 2 moun ki fin enjoy yo, yo soule epi y ap dòmi. Men sa se move somèy la puiske sa se le sommeil de la mort. Eske nou ka tande yon ti kal nan video a? Ann tande tou piti. Monchè, daprè enfòmasyon m gen pou kounya, sanble se 4 moun k al fè yon krèy. Yon kreyasyon. Ay, ou konnen m pa renmen ti mo a twò rèk. 4 moun k al fè yon kreyasyon. Epi m pa konnen men moun yo pa gen sans sou yo, m pa konn kòman moun yo fè mouri pase souf yo pa bat, pa gen moun k ap bat la menm yo poko gade kò yo si se pwazon wadèvè sa li kèlkonk lan bon yo poko konnen bat se 4 moun ki te antre nan chanm nan k al distrè yo 2 sòti 2 rete. Se pa mwen non yo man dim mwen di yo konsa se yo men afè yo pou yo pou di yo. Ou kwè wa di moun yo domi yap domi. Y a quelqu'un qui a envoyé une voice note également pour expliquer cette affaire. Mwen menm sak vin jwenn mwen sè ke yo di mwen ke dam sa w wè an kouche an Li gen yon nèg ka viv Ozetazini kap okipe li nan moman sa a, nèg la ap konstwi yon gwo kay pou li. Nèg ki bò kote l lan se te ti, bon sa se mennaj sou kote li. Ou konn kòman bagay yo ye. Nèg la ap bourike oubyen fanm lan ap bourike nan peyi etranje. Epi lòt yo yo menm, y ap pyafe. Daprè sa k vin jwenn mwen, yo di m nèg la te Ayiti, nèg la kite Ayiti jedi. Ta sanble, nèg la jwenn yon tripotay, ke madanm ni oubyen fanm ni ap twonpe li. Misye t al Ayiti, misye kite Ayiti lan jedi. Lan samdi swa pou leve lan dimanch, lan samdi swa gen lè yo t al fè yon ti krèy e ke se pa tou 4 ki te la, m kwè se te yo 6 ki te la, 4 fi, 2 gason, ebyen rès yo fin distrè yo, yo ale epi 2 sa yo menm yo rete. Lè yo rantre anndan an, ebyen yo wè yo kadav. Koulye a gen moun k ap mande kòman yo fè mouri, pa gen san, E pa genyen, se kòmsi ke pa genyen moun yo toufe, y ap poze tèt yo kesyon kòman moun sa yo fè mouri. Bagay la rèd. Tèt chaje. Ebyen, la premyè choz se ke les deux personnes, les deux autres personnes ou les quatre autres personnes, ebyen, se yo menm ki ta genyen pou bay eksplikasyon. Se pa paske yo koupab non, paske kant yon bagay konsa pase, ebyen les gens qui étaient plus près, se yo menm ki ta dwe bay yon maksimòm detay. La jistis pral konnen eske lè moun sa yo te sòti an, eske sèjan la yo te toujou anndan yo t ap enjoy yo. Kounye a vin gen yon lòt eksplikasyon nan lari an patati patata kòmsa, kòmkwa ta gen yon aspè malefik nan kestyon an, puiske le mec de la fille il est à l'étranger. Pandan li aletranje li te vini wè madanm ni, nou te tande sa, epi aprè misye ale. Men y a quelqu'un qui appelle ce mec en question pour lui dire, écoutez, madame, son pied léger. Madame, a fait mauvais bagage. Et puis, est-ce que monsieur là, lui-même, il fait bagage qui mal, ben, ça c'est la grande question. En tout cas, moi je crois que la première instance qui va tenter de démêler le vrai du faux dans cette affaire, c'est la justice. Parce que tout élément enquête déjà là pour la justice capable d'exploiter Bon, bref, Bagay sa bay tèt chaje men kanmenm menm si tip ki aletranje an li pa ta koupab men gon maksimòm de respè pou nou genyen ni fanm ni gason. Si yon fanm aletranje li gen mennaj li isit l ap spenn pou li fè respe nou medam e ou menm nèg la tou fè respe w paske respekte madanm ou. Ou gen dwa al enjoy ou men atansyon yon maksimòm prekosyon ou menm jenn gason. Se pa paske sa rive nou ba l konotasyon sa a non, paske gen plizyè konotasyon, men sa m ap di a l toutafè reyèl. Gen jenn gason ki pran plezi yo, lè yo avèk madanm dyaspora, ebyen y ap poste. Silvouplè mesye, konn kiyès nou ye oke, paske gen yon tip yon bagay rive misye avèk yon fi, dyaspora lwe kay li mete fi a, Misye ap domi leve kay fi a. On lè m pa konn sak pase l ki al antrank moute nan tèt li. Dyaspora rele madanm ni misye pran telefòn nan l joure dyaspora. E dyaspora te renmen fi sa anpil. Li fè yon mwa l pa voye kichòy kay la tèt anba. E fi a menm an retou kisa l fè li bay misye yon pwazon. ki pap touyel la pou la men apre yon mwa pou misye mouri e lè misye kòmanse malad li mete misye deyò nan kay la apre yon mwa misye chèch tankou kisa m ta di la gon w bèt wi yon zwezo nan bwa yo rele tako misye chèch tankou bèt sa epi misye mouri donk se misye k chache lanmò a bay tèt li sa ka rive yon moun renmen w men ekoute moun nan gen moun sou li fè respè w ou ka avè moun nan wi men ekoute. jere distans ou. Brèf, bon, e gon lòt dosye, ki lòt dosye nou pral manyen la, se dosye Digicel. Se Digicel frè m nan, ou pral gen pwoblèm. Ou pral gen pwoblèm wi paske gon seri de bagay k ap pase la a, bagay sa a nou pa ka pran l. Nou pa ka pran l paske se malere nou ye. Ou te mete tèt ou ansanm avèk yon ansyèn konpayi pou te fè moun monte lesyèl pa do. Men, jounen jodi a la a, m ta kapab di, bagay la rèd. Mezanmi, tout plan Digicel yo monte. Tout plan yo monte. Lè w met yon ti kat sou telefòn ou, bon, afè vòlè kat la menm, ou pa menm bezwen pale de sa. Donk, se, m ta kapab di, yon vòl legal. Digicel fè pati de konpani k ap vòlè legal nan peyi an. E se sa k fè, sa fè m yon semèn la wi, M pa mete menm 25 goud sou telefòn mwen paske bon yo pa ka fè l konsa. Plan ki te 40 goud m kwè l 45 goud. Sa k te 60 goud, de nenpòt 65 goud ap file ale. Ban m di nou yon bagay, gon bagay nou pa konprann wi. Se ke tolerans nou fè yo fè nou nenpòt bagay. Lè pa egzanp yon plan entènèt te 20 goud, tande byen wi. Epi yo mete 5 goud sou li, l fè 25 goud. Se menm jan a ti glòs lwil la wi. Se menm jan a gode diri a wi. Sa vle di l moute anpil sou ou, li chè anpil sou ou. Yo pa gen dwa moute l. Èske nou konprann? Kounye a la, lè yo mete 25 goud, jodi a plan 25 goud. Men apre kèlke mwa, l pral 30 goud. Lè 5 goud rekeyi pa Digicel, sou konbyen milye moun li fè 5 goud sa a pa plan? Konprann byen wi. Se dè milyon k ap antre. Kounya la a, si w t ap fè milyon ou t ap ede peyi a, li t ap bon. Men ki sa ou fè? Eske nou konprann? Donk se pa nòmal, pèp ayisyen fò n kale je nou. Paske on sèl revandikasyon pa bon. Mwen m fè eko ak plizyè revandikasyon. Si nou pran lari an tou m ap fè eko ak dè milye de revandikasyon. Sa a se youn nan pwoblèm ki pou mete nou deyò paske y ap touye nou, y ap asasinen nou. Sa fè pati de ensekirite. M pa konn si tèm sa ka egziste, men sa se yon ensekirite ekonomik. Se yon sòt de kidnaping, menmsi ki pa vizyèl. En en. Bay dèyè nou 2 tap pèp ayisyen paske nou pa ka kontinye nan lojik sa. Le pire se ke lè w fè yon plan, yo di w plan ap ekspire nan 24 è, si w fè plan a 10 è di swa, afè k gade w. Paske minui pral rive, y ap pran plan an. Tout sa yo yo rekipere an, se minit yo pral pwodui, se lòt plan entènèt yo pral pwodui avè l. Eske nou konprann dok. Digicel tanpri silvouplè ba nou ti chans fon ti desann bagay yo oubyen kite yo jan yo te ye a souple paske pèp ayisyen an pa kapab dakò digi. Genyen yon foto m wè kap sikile sou entènèt la. Foto yon nèg ki, m ta di ki kokobe. Le fòmasyon li fè kwè ke se yon endikape, kote ke nèg Matisan yo pa genyen li ankenn respè. Antouka fò n di ke yo pran telefòn li ak ti kòb Nou te ba li. Kiyè nou? Se, m ta kapab di, yon bon Samariten, byen sur. Se yon sitwayen ki te al mande pou kapab jwenn de ti kamyon sab pou fè de ti pyès kay. Ebyen, m kwè Frè Luckson, se sa. Fondasyon Frè Luckson ba l ti kichòy epi, pandan misye pral lakay li, ben, nèg yo ta fouye l. Bon, jiskaprezan, wè sa m ap gade la, m pa kwè l. Paske m pa ka konprann kòman yon nèg ou gen yon zam nan men w, yon moun ki. Sanse andikape epi ou fouye l ou pran sa l posede a. Dosye sa a mwen vle nou gen anpil detay sou li. Dosye Sant Dakèy Dèlma 3 a. Mwen sot lage yon videyo. Men kounye a gen yon aspè nan videyo a nou pa te pale paske lè n pa pale sou videyo aparaman gen enfòmasyon ou manke. E je sè ke vous adorez la voix. Tande byen. Lè w pran yon pakèt ti jèn konsa w lage yo nan yon sant dakèy, ou pa fè anyen pou yo. Leta pa ka fè anyen. Sant dakèy sa se nan Dèlma 3. Timoun yo lage pou kont yo. Laba a se kòmsi m ta kapab di son w raje. Li pa nòmal. Kounya la kisa k pase? Chèf gang yo ap kotwaye yo. Y ap ofri yo zam. Gen youn nan timoun sa yo nan videyo a ki di ke ebyen nèg vilaj te ofri l zam. lè l vin Pòtoprens. Li di non. Gen yon ti jèn k ap pale li menm li kriye l pa ka sipòte paske gen yon diskriminasyon total de la par dè vwazen ki sont a pwoksimite. Sa vle di yo menm yo la yo se timoun ki sans avenir e pourtant yo te kapab ensere yo vrèman dan la sosyete paske si yo te fè lekòl pou yo, yo aprann yon metye, Yo ap travay sou metye yo, yo tap vin paisible citoyen. Ou wè kote timoun yo ye mesye? Pran san nou pou n swiv kote yo ye a. Sa ka rive demen yo tonbe nan gang, men eske se pral fòt yo? Paske jounen jodi a la se nan Dèlma 3 yo ye, yo tou pre Dèlma 2, yo tou pre Dèlma 6. Yo tou pre Belè. Sa kapab rive yon bon maten la a, yo fon chwa. E lè w ap gade timoun sa yo la a, gen nan yo la a te ka nan move bagay sal deja. Men wè yo kenbe kè toujou paske yo mande leta. Se kòmsi y ap pran pasyans pou leta. Bagay yo a lanvè wi. Se leta ki ta dwe pran pasyans pou yo wi. Men ekoute, y ap pran pasyans pou leta. Pou leta kapab fè yon ti kichòy men elas. An n gade yo. Jodi a la nou an dirèk nan sant dakèy Dèlma 3 kote w ap viv depi nan antre la sant lan ou wè ke pa gen vi nan sant lan. Nan moman nap pale a la, jèn yo la, yap mennen yon vi ki vrèman difisil, yon sitiyasyon ki vrèman kritik, kote ke yo pa gen aksè ansanm avèk edikasyon, yo pa gen aksè ansanm avèk sante, yo pa gen aksè ansanm avèk yon pla cho le maten. Jèn yo prive de yon pakèt bagay ki te kapab chanje lavi yo. Jèn, jèn sa yo, gen anpil ladan yo la ki gen yon pakèt volonte, ki ta renmen kòmsi vin yon pwofesyonèl demen, men yo pa jwenn apui san. Sant sa sou titèl ministè dè zafè sosyal avèk lòt patnè BPM, Brigad Pwoteksyon dè Minè ansanm avèk enstitisyon byenèt sosyal. Men kot direktè la? Direktè sant sa rele Dorsainville Macintosh. Misye pa vin nan biwo depi. depi 17 janvye 2020. Ay di depi 17 janvye 2020 nou sanse e nou menm ki responsab tèt nou nan sant dakèy Dèlma 3. Men ki sa nou manje, ki kòman nou fè menm pou nou viv? Pou nou viv, fò n di w se dè òganizasyon ki gen bòn volonte, egzanp òganizasyon ministeryèl Bon Samariten ansanm avèk yon polisye ki rele Moyiz, yon enspektè li ye ki toujou kòm sa, avèk lòt ti òganizasyon ki toujou vin ba nou èd imanitè la. Nou konn wè yon ekip timoun, kote timoun ki konn la yo, n pa wè yo? Bon, nan moman an la, gen timoun ki dòmi la. Jan m di w la la a, tout bagay yo kòmsi kite plas yo, anplwayè yo pa vin la ankò, espas la abandone. Tout timoun yo la kounye a la. Nou menm ki pi gran la, nou pa gen mwayen kòmsi nou pa gen anyen la kòmsi pou nou ta reponn ansanm avèk bezwen yo. Bon, donk yo oblije kòmsi fè lari a pou y ala rechèch kòmsi yo te ka jwenn yon ti kichòy pou yo manje jan w wè m di w la. Men nou te wè te plen baryè, tout sa yo te gen pòt men nou pa wè yo, fenèt yo. Enben jan m di w lan, sant la e sou titèl ministè afè sosyal li ye, si afè sosyal pa voye la, timoun yo kòmsi pa jwenn swen vre. Se afè sosyal ki konn fè pwovizyon alimantè pou nou la, afè sosyal gen depi an 2019 nou pa resevwa èd sa yo la. Sa vle di anplwaye ki tap travay lan sant yo la yo dwe yo, yo pa peye yo melanje ansanm avèk lòt jèn kòm si adolesan ki pa ka fè rezistans menm jan ansanm avèm, menm san ansanm avèk lòt ki la, ou konprann, met ansanm. Pafwa yo debalize espas sa jan w ap gade a la kòmsi pou yo kapab manje tou sa. Ok e di nou non e kiyès ki mete nou nan espas lan e èske nou te nan lari yo vin mete nou la èske se sou prezidan Mateli oubyen. Wi nou fè pati enstitisyon sa a depi an 2013 a vle di sant lan kòmanse striktire restriktire an 2013 men l la depi sou François Duvalier bagay sa. Sant lan la. Men, an 2012, Martelly, Michel Joseph Martelly vin la, li restriktire sant lan, li inogire l, an 12 novanm 2013. Men yo kòmanse pran timoun nan sant lan depi 6 novanm 2013. Mwen menm m fè pati timoun nan sant dakèy sa a depi 19 novanm 2013. Sa vle di, m gen 9 an nan sant lan la depi lavi m pa chanje, yo te pwomèt mwen y ap chanje lavi m, y ap chanje metye m, lavi m pa chanje. Metye m pa chanje, aktyèlman la m toujou rete menm jèn m te ye depi 2012 jiska 2022 a la. Menm ou ap kriye, men se kòman w santi w menm? Non se paske m santi kòmsi m pap viv vre. M gade m nan yon pozisyon m sou kont yon ministè, m sou kont yon ministè, m sou kont kòmsi m te ka di w, m sou kont leta, m pa jwenn okenn èd. M pa jwenn okenn strikti, m pa fòme, m pa ankadre, m pa gen okenn pwofesyon manyèl, si tout fwa ta gen yon ensèsyon fèt nan sant lan la, m te ka al itil tèt mwen, e pa sèl mwen menm, ni jèn ki w ap swiv ki dèyè m yo la. Ki sa nou bezwen menm? Nou bezwen yon bon jan ankadreman, nou bezwen yon lekòl kòmsi pwofesyonèl pou nou te kapab ale, paske nan kad lalwa nou pa ta dwe nan espas sa la, e. Moun nan zòn nan la pa ba nou bon e moun nan zòn nan la pa gade nou byen. Yo pa gade nou byen lan zòn nan la. Nou bezwen kite espas sa la. Aktyèlman la yo pran nou kòm e dè vwayou, kòm moun kòm si ki pa gen avni. Pandan se tan se nou k jenès la. Yo pran nou kòm si dè e yo gade nou kòm dè òzofelen, kòm dè moun kòm si dè voryen. Kòm dè vwayou, yo pa trete nou, yo pa ankadre nou la vre. Moun zòn nan pa gon, pa ba nou bon akèy vre nan zòn nan. Nenpòt bagay kòm si negatif ki fèt nan zòn nan la ede nou, li fèt. Dènyeman la gen 2 moun ki viktim nan zòn nan la, ou konprann. Malgre se pa nan nan sant lan jèn nan ye, se nou menm kòm si yo di se alye nou ki mouri, ou konprann. Sa pa dwe fèt. Yo pa ba nou bon akèy lan zòn nan. Yo trete nou mal. A vle di nou bezwen kite espas sa la. Nap mande afè sosyal pou li pale pou nou paske se li menm ansanm avèk enstitisyon byenèt sosyal, brigad pwoteksyon dè minè ki te mete nou lan espas sa ansanm avèk prezidan Michel Joseph Martelly ki te fè la pou nou men yo pa ba nou strikti yo mete nou la yo pa ankadre nou yo pa chanje lavi nou yo pa chanje metye nou yo te ba nou deviz timoun jodi se espwa demen. Jiska prezan nou fin grandi nan sant la la nou pa janm wè espwa a nou pa konn kote espwa a ap soti nap mande nap mande sosyete sivil la ansanm avèk sosyete prive sosyete entènasyonal la pou voye je gade nou paske nou son pakèt jèn ki nan sant dèlma 3 la gen anpil volonte ki ta renmen kòmsi. viv yon vi nòmal nou pa ta renmen fè dè zanmi pozitif e negatif e zanmi pozitif nou vle fè a vle di fò yo fon jan pou nou nan sant lan la si yo pa fon jan pou nou nou ka viktim nan sant lan la nou ka mouri nan sant lan la yon maten la nou ka leve la nou pa jwenn de twa frè nou nan sant lan la a vle di nan sant lan la nan zòn lan la dèlma 3 la nou pa gen bon renome a vle di akoz nou se timoun lari. yo trete nou mal, tout bagay ki negatif yo, yo panse nou ka fè yo pandan nou gen yon pakèt de bon bagay, de bon kalite lakay nou. Ok, mèsi. Eee, vwala. Prison kote yo mete nou yo ankadre nou mete nou lekòl ay mwen menm mpa renmn piti toujou rezistans la pran paske mpa vle kenbe zam mwen yo te banm zam 2 zam mwen te di mpa pran nan vilaj kote mwen tap pase mte sot jakmèl Ok, di nou non zanmi, e konbyen tan w genyen depi w ap viv nan sant lan? Mwen menm, pa gen anpil tan depi m ap viv nan sant lan. Sant lan m tou vin sou li depi lè direktè a pa vin sou sant lan. Pase jan m wè nèg yo ap pale anndan an, e menm mwen tou, m nan menm sitiyasyon a nèg yo. Nou pa ka manje, nou pa ka bwè, nou pa ka fè anyen. E de pa fwa se pa Dinepa ki vin voye dlo ba nou, si se pa si se pa moun ki gen kè nan men ki pote si se pa moun nan zòn nan ki gen kè nan men kachon kamyon dlo vide nan basen an ba nou, nou pa ap benyen vre de pa fwa avèk wi avèk ti manman nou genyen. Ki gen kè nan men ankò ki pot manje nan bokit ba nou separe nou chak ka pran yon de kiyè nou manje men vye kè ap mache di ou wè nou sou machin vye tenten nou gen gwo zam nan men nou men bagay sa yo pa pou nou e nou menm ki gen rejistans lan nan nou pase bay sa franchman m vin pa wè sa pou m di ankò wi. Paske nou pa wè kisa pou n fè. Nou pa wè kisa pou n fè. Nou reziyen nou. Paske avan w rive fòk ou soufri avan. E afè sosyal pa janm voye manje pou nou? Non. Bagay sa yo pa pale la menm. Men nou remake e chanm yo, yo pa gen pòt, nou wè bibliyotèk la, yo pa gen liv, pa gen anyen, pa gen materyèl. Mwen ap ba w manti bò sa. Nou vin pa ka kenbe ankò, nou pa vle al fè l deyò, nou jòs fè l a pwòp tèt nou. Men tout sa yo se akoz de direktè a. Sa vle di se nou menm ki vann pot yo. Yo debalize, kraze, brize. Menm direktè a leve avè l anvan. Men lè nou fè bagay sa yo, sa nou fè ak kòb sa yo lè nou vann yo? Sa e lòt nèg ki te pi gwo an tèt anndan, pi gran ke nou anndan an. Menm ke misye yo konn pi gran ke e lòt patnè Talvary an premye a yo pi gran ke li. Ok. Men si w gon mesaj w ap voye bay leta a, ki mesaj l ap ye? Mesaj ke m ta voye bay leta a. Jan nap viv lan pa bon. Si yo gen kè nan men vin ankadre nou plis. Paske Paske ti moun jodi se granmoun demen. Si yo pa ankadre nou li ka pi mal pou leta.